Wi, medam e mesye, tvlakayhaiti.com nou kontan rejwenn ou nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou ou la a, ebyen jodi a la a anpil moun kòmanse fè fèt, anpil moun selebre, anpil moun ak kè kontan aprè. Gwo dram sa a ki pase nan baz Izo 5 segond medam e mesye, kote enben yon ekip solda ki tal vòlò yon bato oubyen yon yatch jan yo toujou rele l la, enben solda sa yo la se rèl kay makorèl kote yatch la arive eksploze avèk yo. Enben se rèl ou pral tande nèg kap rele la, nèg yo ap kriye, yap mande voye yo lopital, yap di chèf la, bòs la, yo prèske mouri, nou paka montre w video a paske son video ki chokan, wap gade po nèg yo e kap depaye tankou se agranman, wap gade pou wè nèg yo chanje koulè, anpil moun di yo pa kwè nèg sa yo ap sove paske gen de boule ou boule menm si w tal lopital wap mouri kanmenm, enben gen yon sitwayen nap gade la, E towo sa a li menm nou pa kwè l ap pase jounen an paske misye boule anpil, bagay yo grav nan peyi Dayiti. Lòt gwo nouvèl ke nou pote pou ou nan Latibonit bagay yo grav, grav e lè nou di grav la grav nan Vèrèt yè swa se pa de deblozay baz Savyen e baz Gran Grif dizon e ta fè nan Vèrèt kote yo arive anvayi lakay moun kraze brize E nèg yo touye chyen, yo tire sou moun, anpil, anpil, anpil moun viktim, anben kote lapolis tou arive stope plizyè bandi donk ki tap bay pwoblèm nan kapital la ak nan depatman Latibonit lan medam e mesye, zanmi fanatik TV lakay Haïti-point-com yo, anben Izola nan moman nap pale a la misye panike gen moun kap di eske. Izo pral mennen sòlda sa yo lopital e lè n konnen depi nèg sa yo ta anvayi nenpòt lopital li ye a yo pa ka pa jwenn swen paske e parèt ak gwo zam bay presyon la a donk se tout moun k ap prè pou bay swen e paske se bandi ki debake lè se ou menm ou pa gen anyen nan men w se yon ti pye chèch enben e yo kite w mouri men si se bandi la a w ap wè pou wè nan nenpòt lopital nèg yo ta anvayi la a Yap jwenn swen nòmal paske yap pwente zam sou doktè ak mis e sa w tande a la a yap fè yo fè e kèlkeswa sa yo ta vle men sòlda sa yo pap pase jounen an paske pou jan nèg sa yo boule la a e nou pral fò tande rèl kay makorèl paske e donk nèg yo rele anpil nèg yo kriye e se la nèg yo pral wè kòman sa ye lè ke yo menm yo pran yon moun swa yo ba w yon bal epi yo mete dife sou ou swa tou vivan oubyen lè ou prèske mouri epi yo mete dife sou ou ebyen se la yo pral wè Eske humm enben e piman an gou nan tèt pentad la tou paske lè w sot boule konsa la epi se nan vòlò nan move dosye nou pa bezwen di w pa gen moun k ap gen pitye pou ou paske e se mal ou abitye fè nou pral envite w gen detay medam e mesye zanmi fanatik nou yo rete konekte sou video a jiskalafen bòn ekout tout moun ki sanse jisteman ap vin kaotik de pli an pli kaotik nan peyi Dayiti jan ke nou ap swiv la, jan ke aktyalite a li menm li ye. Men fòk nou tou di menm nan moman n ap pale la a, gen yon operasyon k ap mennen nan depatman Nò e men jisteman onivo, onivo jisteman Sentkilomèn. Nan moman n ap pale la a, dezè kèlke minit e men Operasyon li lanse, n ap raple w gen plizyè bandi ke lapolis deja stope, ke yo deja arete, men nan moman n ap pale la a, gen yon operasyon k ap mennen, n ap di bravo pou lapolis nan depatman Nò lan, ki yo menm pa deside livre depatman an bay bandi, menm si nou wè depatman Lwès, depatman Latibonit, E gen lòt depatman ankò. Jan ke n ap gade nou wè depatman di Centre, gen gwo batay k ap mennen kont bandi, plizyè bandi arete, blese mòtèlman, men fòk nou di nan moman n ap pale la a gen yon operasyon k ap mennen nan depatman Nò la la a, ebyen kote ke onivo Sent Filomèn, ebyen anvan ke jisteman emisyon nan ni fini an, nou kapab pwodike jisteman bilan, men nou kapab di kanmenm bò kote lapolis yo menm pa deside bese lèbra nan kèk depatman, kontrèman a depatman Lwès. departement latibonit medam mesye. Men an menm tan medam mesye fò nou dil e kòman nou konprann sa e nou kapab konprann kòman nou konprann ke la polis e nou wè ki abandone popilasyon an paske la popilasyon pou kont li la popilasyon pou kont li kòman nou konprann sa e medam mesye kòman ou menm ki ap swiv edisyon sa konprann sa pou ke la polis abandone nap raple w ke Nou gen bò kote mesye militè FADH yo, yo te fè konnen ke yo prè pou ede popilasyon an nan kesyon entèvansyon, yo te prè pou met men yo a la pat, men jiska mentnan nou wè ke yo pa resevwa lòd, anyen pa fèt, kòman konprann ke lapolis nan latibonit spesyalman ap kouri kite medam mesye, sensèman sa mwen menm sa deranje m pèsonèlman, m kapab konprann popilasyon an men nou pa ka pasifik, Popilasyon paka nan kwaze bwa ap di ke yo konprann lapolis, e polisye sa yo pa blese travay yo. Se travay yo yap fè, yo dwe fèl, epi efektivman fòk yo gen materyèl pou yo fèl. Men nanpèch, popilasyon an paka abandone. Kiyès yap kidnape, kiyès yap fè vye zak sou yo, se popilasyon an. Donk, kisa nou voye pèp la al fè lame nèt mesye dam? Kisa yo voye pèp la al fè la? Ebyen kote dirijan nan latibonit yo? Eske latibonit pa gen dirijan? Kote moun sa yo ki te konn ap ki te konn kanpe kont prezidan Jovenel? Prezidan Jovenel pa kapab men nou menm nou kapab. Kote moun sa yo? Kote Youri Latòti? Kote tout lòt yo? Kote ou son lè fo dirijan? Tonnè! E banm tou pwofite salye Salomon. Bonswa Jimmy, bonswa Leonel, nap salye Pradel, nap salye tout ayisyen atravè mond lan, salye tout entènot yo, bagay la konplike la Jimmy, bagay la pa fasil, lè nou tande polisye ap kouri kite komisarya, men m santi di nou sa, sa e sa mwen wè la, kounya la Desjardin ap banm rezon, lè mwen di mwen m pa gen okenn garanti ni konfyans nan sa k rele lapolis la, lè w wè yon dirijan lapolis ap pale ak yo, yo ap di w Tònad frape, gade gade kiyès yo frape. Wè bandi sa yo si se pa mnje w wè mesye izo sa yo, yo viktim non. Se kòmsi yo alèz anndan peyi a. Sa yo vle lè tònad tiye yon moun, tònad tiye 2 moun. Mwen menm m toujou di sa, depi w tande bandi, ou tande la polis tiye yon bandi, se bandi k endisipline. Se bandi k wè l leve la, epi wè l leve, chèf li pa menm okouran si l sòti, epi l al fè woulli, epi l viktim. Men bandi disipline a, ou pa fouti jwenn la polis tiye l. Paske avan yo sòti, yo kontakte. Men wè jan sa se nan baz nèg yo wè dat tònad ki tònad ki tònad konbyen moun tònad tiye nan nan baz izo konbyen moun tònad tiye nan baz timakak konbyen moun tònad tiye nan baz envite lòm al tande konbyen konbyen fwa fwa la al wè se se de demagoji kap fèt men ou tande konnya polisye ap kouri kite baz yo Paske yo pa gen materyèl. Paske yo pa gen mwayen nan men yo pou yo konbat bandi. E pou gade Rock Rider ap vin bay konferans. Anpil kòb ap depanse nan kanaval pandansetan lopital jeneral moun pa ka bay swen, doktè an grèv. Enben se sa n ap di w wi, kote dirijan yo? Pèp la twò toleran mesyedam, pèp la twò sitirè. Lajan anpil kòb ap gaspiye nan fè bagay louch. Pandansetan lapolis pa jwenn materyèl, pa gen materyèl sipozeman. Se grav. Bon e e non pa gen talè Leonel materyèl a dime se pa materyèl ki pa genyen se yon plan nèg yo genyen se yon plan nèg yo genyen menm pou yo pa bay materyèl avèk bandi se yon plan nèg yo genyen menm pou yo pa e ranfòse lapolis la jan ke e e e mesye Lèkarayib yo e men yo di fòk yo ranfòse lapolis la. Son plan nèg yo genyen, men fòk polisye yo trè vijilan tou. Paske ann gade byen pou wè, avan yo voye blende a, yo voye 2, gade, gade, gade yon kagezon zam yo voye bay nèg Savyen yo. E, gade kisa yo voye bay lapolis, yo voye katouch bay lapolis. Yo voye katouch, e, si n bay bandi yo zam, fòk yo gen katouch, enben yo voye bay katouch bay lapolis, dekwa lè yo pran yo, enben polisye a ap toujwen gen katouch. Enben, avan yo voye blende yo wè sa yo fè, yo voye 2 seri de zam. E 2 zam ki pran 5 pwen 6 mili, e, anyway, Ki kapab pèse e detele blende. Sa vle di ou wè se yon plan ki genyen pou wè de jou an jou pou ya febli fòs ke nou genyen an. E sa fè mwen menm mwen di ti mèsenè lapolis yo e sa m toujou ap di enben ke ou kontinye bay vip devwa yo sekirite, kontinye bay malandren kap mete bandi anfas ou sekirite, kontinye. Madan m ap pito wè peye sa. Kiyès ou konn pou al peye sa ankò? Nan fom ou pa eme sa. E lè sa, lè wap vin plenyen bay moun nan, e la mwen menm map kwaze de banm gade nou. Paske jodi a ou pa kap tole malandren kap mete dlo nan jew. Paske majorite pwojè moun ki an sikti yo, se de bandi ki nan konivans avek de seri de nèg ki nan de pouvwa ki nan sektè prive. E kiyes wap bay sekirite anko? Se menm nèg pouvwa ap bay sekirite a, se li menm kap ranfose bandi a. Menm nèg ou nan dol la Se li menm kap bay bandi a zam ak katouch pou Delimino. Epi ou menm ou chwazi kontinye ap bay vwayou, vagabon sekirite, ou kanpe nan do yo kòmkwa ou santi w alèz. Men gen plan kap fèt pou yo jekite pou Delimino paske w son danje pou yo menm. Jodi a min konprann di min e pandan nap di sa, pandan kanaval kisa k fèt nan kanaval la? Tout lyon nan kaj, tout leopa nan kaj, tout. E e lyon nan kaz, leopa nan kaz, tout tig nan kaz. Kounya ou wè aprè kanaval tout lyon lage. Depi depi se depi ou tande gen plezi nan tout peyi a okap, pòtoprens, gonayiv tout lyon mare. Ou pa tande lyon gwonde, ou pa tande tig la gwonde, ou pa tande chyen jape, ou pa tande anyen jape. Men Kwe w pi apre kanaval wè yo lage tout nan kò moun apre kanaval fini ou tande la main nan pwòp la yo lage kay sou may menm depi ou tande otorite yo yo bezwen bay on pwofi de yo menm yo mare yo men depi ou tande pou plezi depi ou tande gen eleksyon pral gen lòt bagay anndan peyi a lè yo kreye yon ensekite ale di sa sa nou konprann li kote moun la konprann nan jodi a la gade kòman wè nou tout blan bravo. Sa ta byen pase Pòtoprens. Gade sa k pase Okap. Gade sa k pase nan lòt depatman yo. Men, lè yo te mache nan gaz. Men pou kisa apre sa tou wè lyon lage. Men tout lyon lage atè a la. Men la tout lyon ap manje moun. Sa vle di se ou wè e men lyon yo gen mèt. Ou wè bandi yo gen mèt. Bandi yo kontwole. Sa vle di jodi a fòk nou konprann. Si polis yo pa dakò pou yo pou yo met ansanm ak popilasyon. Si polis yo pa dakò jodi a la e pou yo kòmanse demaske yo. Tèt kante yo se vagabon yap bay sekirite yo e sa mwen toujou ap lanse apèl avèk dè militè dè vrè militè pou ede pnh nan sal ye la ou konnen militè tap nan baz pou militè ap kouri pou vagabon bon ki dim ki peyi militè konn kouri pou vagabon se la map di nou wi se la map di ki peyi pou yo met militè nan yon baz militè toujou ap kouri kite la pou vagabon bon militè toujou te gen 2 grenn katouch nan menl ap wete li konnen fòl mouri sou le chan batay Bon ou konn a etabli di nou polisye a yo pa prepare yo pou jwe bay sa yo sa net sa ou wè yo mete yo la yo pat prepare pou li e nou fenk kare gen pwoblèm atravè sa nap gade la yo paske mwen di nou gen de bagay yap prepare pou nou e yap mennen peyi a yon kote e se nou pa wè kote yap mennen l nan men mwen mwen m son nèg ki wè lwen e mwen se non jenosid yo mennen peyi a leonen. E, alò, e fòk nou di, medam, mesye, nan moman n ap pale la a, e an se konsène e ti mesye bandi izo yo, n ap raple w ke lapolis, alò, e dapre enfòmasyon ke nou jwenn de bòn sous, E, alò, ti mi, n ap, n ap, n ap avanse avèk sa, toujou avèk enfòmasyon ke misye pote deja, ki kòmanse e, e jistèman devlope a, men fòk mwen di, sa m bay kòm flash, eben, ti mesye bandi izo yo. Ti mesye ki te boule nan yatch yo, enben, talè m pral bay plis detay, kòman sa te pase, kòman sa, ki sa kesyon an te ye. Men, e Salomon, m panse ke nan kad dosye lapolis k ap kouri pou bandi, e nou di, souvan nou di, se materyèl mesye yo pa jwenn, men, de lotre kote, se volonte k pa genyen bò kote lapolis la, sitou an tèt yo, yo pa gen volonte vrèman, pa gen yon veleyite. ki degaje pou yo kapab atake bandi yo e lè nap gade plizyè cha blende, anviwon 2 cha blende debake nan yon komin e kèlke tan aprè ou wè ebyen jisteman men polisye yo oblije demenaje ebyen se pou montre w ke pa gen volonte bò kote otorite polisyèk yo donk bandi yo menm se pou yo sou pouvwa yo Ariel Henry se chèf gang nan Franck Elbé se menm bagay la donk m panse ke nou menm ki espere ke pral gen yon amelyorasyon se si e sèten pap genyen parapò avèk ebyen mesye sa yo ki la Tout otan Ariel Henry nan tèt primati la, tout otan Frantz Elbé nan tèt Ejipto, nan tèt lapolis la, nou pa ka, nou pa bezwen espere twòp bagay paske mesye sa yo menm, yo se, yo se chèf bandi an menm, e mesye anba yo ki asapad la menm, se jis jisteman, e, e, e, e, donk m panse ke, e, sitiyasyon an li de pli zan pli konplike nan moman n ap pale la, e, o nivo depatman Latibonit, men, la kesyon pou se poz, ki kote Youri Latortue ye? ki pa di yon mo? Kote gran sè Delva? Kote Kalmira Kantav? Youri Latortue ki te menm gen entansyon pou l t al kandida a la prezidans, kote l? Ki sa l ap regle? Youri Latortue te menm pou pwopozisyon li vle bay ekspètiz li a lapolis nasyonal alòske depatman l lan kote l eli a li pouri, li santi. Donk jounen jodi a la m swete ke moun ki te vote Youri.